Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvo emisyon mwen pap fè emisyon sa nan optik pou m fè bòz mwen pap fèl pou m fè zen non pli. Menm lè m ap bay konsèy m wè konsèy la kapab deranje moun nan, m toujou chwazi yon jan pou m di l. Se yon bagay m santi k ap pran chè e sa kapab sisite anpil lòt polemik. Je vais parler d'un journaliste que beaucoup de gens adorent écouter chaque matin. C'est lui le maître. Sa pa gen manti nan sa. Se li menm ki kòmande band FM nan. Non li se Roberd Celine, dit Bob C. L'original, le spécial, kòman? E konsa li nome tèt li. Gen anpil lòt kalifikatif toujou pou Bob C. pou kapab dekri kapasite li paske se li menm sèlman ki estime ke li fè yon gwo travay e se li la star. Bon, fò m di nou ke m santi yon ti bagay tou piti nan Bob la. Bob pa twò renmen kritik. e menm dè sijesyon paske Bob plis kwè nan pèfeksyon sètadi il è o somè donk pèsòn moun pa kapab ba l konsèy, pèsòn moun pa sipoze fè l sijesyon. Èske se vre? Bon antouka fò n di ke gen yon ti polemik e mwen m di arèt m swete ke pou Guy Wewe pa reponn yon ti polemik ki egziste antre Bob C e Guy Wewe. Bob C fè yon espès de plezantri somatre. Ala sòs la, nou te ka chatre li, chatre li, nou ta pran yon mil ladan l, achte yon solye pou Chaba, paske Chaba nan sitiyasyon konplike, Chaba nan sitiyasyon difisil, Chaba pa ka met sa a mèt la pou al sou kò mèt. Èske se pousyè yo ap pale oubyen? Pa bay pousyè sa a, m di w soulye a nèt, solye a di m pa ka pa l ankò, m ap gade solye a, li pa gen mak, Li pa gen mak. Mwen pa konnen, ou pat wè l, se yon foto ou wè zanmi. Menm mak li pa kite. Sa vle di ke bon jan, antouka fò n felisite li, fò n felisite li, li fè yon bagay de gran kouraj kontrèman avèk yon pil lòt visye, yon pil lòt visye nan etchèmay la ki chante pou prezidan an, k al manje, k al manje, m wè anpil nan yo k ap nibe asyèt nan palè nasyonal, youn nan yo pa pa pa ekri anyen sou paj yo, kouraj Saba a se yon bon kouraj fòk nou felisite. Kouraj Shabba. Epi lòt moun ki briye ankò tou se Moïse Jean Charles. E sèl Moïse Jean Charles ki te ka fè sa. Nan moun ki konn ap pale, denonse prezidan an, lè l ap pran move wout, ou konprann sa m di w la, ki rive Okap, ou wè yo pa fè, yo pa fè san, kòman bagay la rele a, yon ti bagay lè w mete l nan sòs pwa k bon anpil, soupoudre. Ou konprann? E sèl Moïse Jean Charles ki pou al Okap la, yo pa fè soupoudre avè l pou janm wè moun yo t an kòlè a. Sa se Bob C. Li pwofite pase bagay la nan rizib. Men se sa fason a li paske nan radyo a yon lòt jounalis gen dwa pral pale Bob se koupe l lapawòl paske se li menm ki super star. Eske se dans la comédie? On sè pa two. Men tout moun gen respè pou Bob la. Tande byen wi. M di nou sa m pap fè l nan lojik ni fè bòz ni. pran yon pozisyon. Men map eksplike nou bagay la jan n ye a epi nou menm nap konprann pou n di ke a bon si Bob se merite kèk ti konsèy fò yo ba l ti konsèy. Plezantri sa Bob se fè a li sisite dotre kòmantè de la pa de anpil moun men patikilyèman Guy Wewe ki a di sa. Tout sa atis la gen pou l evre nou kraze l bon kòman pou l fè pou rich la la a? Nou kraze kanaval, nou kraze fèt chanpèt. sou pretèks ke atis la se plezi lap pran, nou kraze tout bagay ki gen rapò a la kilti nan peyi sa a, atis la kounye a menm pèfòme l pa ka pèfòme. Lè yon atis al jwe, se plezi lay vann, lal mete disponib pou moun ki vle achte plezi, e pa fòse pèsòn moun vini non. Yo met plezi pou moun ki vle vin pran plezi. Yo pa fòse moun vin pran plezi. Ou peye, ou vin pran plezi. Kòm mwen konprann jodi a se choz materyèl ki gen valè nan je nou. Lè nou wè moun an bèl machin, se sak fè nèg ap achte bèl machin yo. Se sak fè nèg ap achte bèl kay, nèg ap achte bèl sentiwon. Mpa gen pwoblèm, nèg ka toujou achte yo. Men yo pran yo pou yo blofe nou. Se lè sa yo idealize yo. Nou paka fè peyi a sa mesye. Nan nivo sa a ou ye a Bob si map repale avè w ankò. M pa gen pwoblèm pèsonèl avè w. E m twouve nan deklarasyon m te fè yè swa la, gen de bagay mwen di ki t on ti jan pèsonèl. Ki look like pèsonèl. E map rektifye l. Lè m pale de mwen pap travay a moun, mwen travay a moun. Sa a m rektifye l paske li pèsonèl, li vin fon konparezon pèsonèl ke m pa dakò. E m resezi m sou pwen sa a. M resezi m sou pwen sa. Men Bob m pa gen anyen avè w, men kote w plase a pran responsabilite w kòm moun ki gen ora nan peyi a pou w pa fin kraze valè jan nèg y ap kraze machin moun e ki se byen mèb e nan manifestasyon. Ou la pou w bay valè a moun ki merite valè. Ou gen moun k ap tande w lè ou di yon bagay de atis yo, y ap repete l. Mwen depi m piti yo di nèg okay simante vye kabann. Depi m piti y ap di nèg okay simante vye kabann. Men son bagay m leve m tande yap di. Men tande tande tande yap dil kès ki te dil ki kote yo te dil ki fè jodi a li vin rete yon yon yon yon yon yon yon tag sou nèg okap. Sou nèg okay je dirè. M panse lè w nan pozisyon ou gen moun kap tande w ou gon devwa moral ou gon devwa moral pou pwoteje les valeurs de la communauté e pwone yo e vann moun ki gen valè tou son devwa e kèlkeswa enstitisyon nan peyi a ki gen enfliyans sou moun ou gen pou devwa pwone valè yo. E an retou, Bob se estime ke Guy wewe pat dwe abòde kesyon an konsa paske c'est un maître qui parle c'est un grand c'est kòm yon ip man ki ap pale donk pa gen lòt karateka k ka vin ranje kò yo la Bob se a trete Guy wewe de m pa konnen ti chen piti konsa. Ann tande kisa l te di nou. Min de ryen, manke gen gwo anbouteyaj sou boulva a maten an. Gwo anbouteyaj, denke si pa t genyen de zòm vijilan tankou Jimmy Danger, tankou Boss Ben, tankou Cho Gogo a. Te ka gen gwo anbouteyaj sou boulva. Sa k pase pandan tren an ap vini? Yon ti chen ki fèk ap aprann jape, depi m pa konnen ki malveyan nan etchèmay la k al pouse ti chen an. L ap jape l tèlman ti vwa l ba m pa tande. Epi m pa wè l tou. Yon ti chen piti piti, yon ti chen zwit. Se moun m ap mande ki mèt ti chen an. Donk m pa menm konnen l menm. Epi k al jape. Ti chen an al jape pandan m ap pase. Epi gen yon malveyan ki genlè pouse ti chen an. al rantre anba tren an. Donk se Jimmy Danger ki gen tan kouri avèk Boss Ben epi Cho Gogo a yo rale ti chen an. Men se yon ti chen mandouran, yon ti chen mandouran yo di se yon ti chen espedisyon ke l ye paske se nan chèche konnen m ap aprann Jimmy Danger di m li chante antèman ti chen sa a deja, li pa konn kouman ti chen sa a fè nan lari. Se yon ti chen chante antèman pou visye, donk ti chen sa a nan lari pou l al jape. Yon nèg tankou Bob ki se yon volan yon tren konsa, 25 an nap mennen yon tren, menm yon ti grafonyen tren an pa janm gen, 25 an karyè, 25 an siksè, bon m felisite odas ti chen sa paske mwen m pat menm konnen l menm se de twa moun map mande yap dim se yon ti chen ki te nan Vision 2000 lal vòlò mikwo, yo mete l deyò, yo mete l deyò pou vòlò mikwo. Anpil moun estime ke bon bagay la pa bezwen rive la paske se de nèg nan laprès Jounen jodi a la a, nou pa kapab fè menm jan avèk aktris sinema yo, moun anpil nan yo sèvo yo vid, paske la a nou menm nou se nèg ki t al lekòl, bon, nou pa dwe al antre nan ti zizani sa yo. Men bagay sa a li fè yon moun mal anpil. Nèg ki fè pati kolektif Negro Rangé, alò je dwa pwononse sa byen paske mon ami à moi ki li menm ekri atikl sila oubyen tèkst sila, li vrèman sansib pou non Negr Oranje, Sa se prononce kòm sa, nègre orangé. Li ekri yon tèks, m ap pataje li avèk nou, men sa ap pran anpil tan wi la. Men fò m di ke li di nan tèks la, E tren anpil fwa konn deraye, tren sa yo konn ap bay lafimen pou kapab polye mond jounalistik lan. Bon, se anpil bèl pawòl atravè tèks sila a, je vais prendre le temps de lire ça pour vous, men se an franse. Robert Céliné di Bob se. an vie train a vapeur ki de raye. Se pon suspensif, font office de démarrage à ce billet parce que la personne à qui il est adressé est unique en son genre. Du coup, j'ai recours à une méthodologie bizarre pour débuter. Certains vont penser que je suis en quête d'audience ou de buzz sur les réseaux. Ceux-là qui me connaissent un peu mieux vont me dire que c'est le sentimental à moi qui parle. Mais je m'en fous de l'une comme de l'autre opinion. Ce qui m'importe, c'est de montrer que je ne suis pas d'accord avec cette mode de conduite relevant du n'importe comment sur le grand boulevard du n'importe quoi. Bref, je suis un gars modeste qui sait qu'il ne sait pas grand-chose, dont la passion pour le micro a grandi grâce au verbe de Daniel Marcelin, à la culture générale de JB et aux accroches lyrical de Bernier Sylvain. Il est donc normal que je puisse être choqué devant cet original vulgairement célèbre qui s'impose. Ceci étant dit, je souligne que mon destinataire est d'autant plus unique qu'il est un train qui roule sur un boulevard et non un chemin de fer. J'ai envie de dire à cet original problématique qu'il ne vaut pas la peine d'être copié car, ou bien parce que, l'univers de la radiodiffusion est déjà assez souillé vilipendé et médiocrisé comme ça. Si cette profession n'était pas une seconde peau pour moi, j'aurais abdiqué au titre depuis longtemps à cause de ce vrai, oui, ce vrai débiteur de conneries et danneries en ordre. J'en veux aux malheureux auditeurs internautes qui se sentent obligés de consommer ça. Je veux aux défenseurs de la profession docile et complaisant qui permettent à cet audienceur de veillée funèbre de continuer à abrutir la jeune génération de la presse. Au nom de sa participation à la bataille de 87, on nous a forcé d'accepter Liliane Pierre-Paul, qui la pratique le genre X du journalisme. Mais au nom de quoi doit-on accepter ce pape des fous, ce trait à vapeur, vieux de l'époque, de la révolution industrielle ne consent pas à abandonner le trajet alors que la fumée qu'il dégage pollue l'environnement du journalisme déjà en poids à la toxicité du crétinisme. En outre, je voudrais pas être mal vu en essayant de faire voir le mal chez quelqu'un. Je veux pas entrer dans la logique volant qu'il faille abroyer plus fort pour s'imposer sur un chien brouillant parce qu'il a risque konm konsidèr konm un chien a mon tour. Bon, e, nou gey kelke zide, les zide son fort a traver se tekst e je me demande eske tout le monde ora la kapasite de komprendre e menm la pèsòn a ki se mesaj è destine. La m panse ke se yon konsèy li pote a Bob se paske si w pran Messi, Messi kontinye ap travay. Cristiano toujou kontinye ap travay. Yo pa sèlman rete sou twa a pou yo konnen yo se mètr. Donk yo kontinye ap travay. Yon ti konsèy pou vou Bob se atravè kolektif Negro Ranje. il faut travailler. Il faut continuer à travailler.